TV lakay Ayiti pwen kòm ki kontan antre lakay ou pou jounen vandredi 24 fevriye 2023 a. Gwo nouvèl ke nou pote pou ou komisè Muscadin reponn Jonas aka ti maoka anpil moun konnen Jonas ti maoka enben komisè a ki li menm fè konnen l pa gen patipri pou oken bandi e kèlkeswa nèg ou ta ye a siw pa lapolis ou antre nan miragwàn ou antre nan depatman nip lan ak zam nan menw Li pap gen pitye pou ou lap metew dòmi a jamè e se repons sa komisè Muscadin voye bay Jonas Timaoka pou l fè konnen ke li pa nan kòkòday ak Jenèf ni ak oken sòlda Kris la e pa kwè tou genyen moun sa yo nan depatman Nip lan paske li menm li atè a l gen kontwòl tout nèg ki la yo li pa kwè ke si te gen yon bandi oubyen te gen yon sòlda Kris la ki te nan Miragwàn li pa tap gentan mete lapat sou li epi pase l alenfinitif selon Komisè Muscadin ki li menm voye mesaj sa bay Jonas Timaoka ak tout sila yo ki toujou mete nan tèt yo komisè Muscadin enben gen alye e alye sa yo ta nèg ki pa fin bon moun nan depatman Nip lan mèdames et mèsye. Lòt nouvèl ke nou pote pou ou ki pral fè w sezi enben Loukonezi fè konfirime l la a ke nan pnh la gen anviwon 20 cha blende enben ki yo menm an pàn. E se yon ti senp pàn alòske nèg yo jwenn kòb yo sot gaspiye nan kanaval la, anpil kòb ap gagote agoch adwat men materyèl ki la pou pwoteje peyi a ki pou bay lapolis la jarèt pou kontinye trake bandi yo enben pou yon senp ti kòb konsa leta kite materyèl sa yo ap kraze yon kote yo pa janm ranje yo selon Louko Dezi. Nou pral envite w gen tout detay sa yo nan videyo sa mèdam e mesye. Konsènan imigrasyon nan Miragwàn tou komisè E Muscadin debake e sa w tande a l manke mete anba kòd direktè adjwen imigrasyon an ki li menm enben ap fè rakèt anba anba tout bèl medam yo e tout moun ki bay gwo lajan yo enben antre avèk yo antanke ti zanmi pou vin fè paspò alòske moun ki parèt byen bonè nan maten e kòk poko menm chante enben moun sa yo pa ka antre alòske direktè ak direktè adjwen ap antre a pakèt moun anndan pou al fè paspò. Nou pral envite w gen detay medam e mesye bon ekout tout moun bon vandredi nap tounen pou yon pwochèn video. E lè sa map debarase e lè sa map debarase peyi a de ou menm. Fè yon ti limyè sou sa fè yon ti limyè sou sa gon yon nèg la yon blogè ki sou Facebook YouTube misye di ke li mete w o defi ou pa kapab arete oubyen ou pap janm egzekite yon sòlda ki ta sòti nan ti bwa ki ta nan baz krisla. Kisa w gade la? Pandan w ap pale la tete, tete, pandan w ap pale la tete, e nan kèlke segonn, nan kèlke minit ankò, mwen pral ann deplasman. E m pa t voye mesaj sa a ba ou paske se yon alit ki sansib li ye. E gen, bon, anfen, m pa benyen di w kiyès. Brèf, e mwen ann deplasman, ann priye Bondye sa rive. Lè sa rive, w a konprann yon bagay. M ap voye imaj ba ou, e se si, se pa t nan jiridiksyon m non m pral la a. M pa t kite jiridiksyon m nan talè konsa. M pral nan yon lòt jiridiksyon. Paske map renmn gen 3 nèg ki debake ou kote nèg sa yo bon magetan baw kriye non kèm ap debake ok bon nèg sa yo pa nèg ni izo ni nan bòstanjou ok yo soti vin nan gang pòtoprens wi sa nèg konsa met afèm nèt mwen la sou tele m sou pwen video wap deja wè parabal mwen la kas mwen la radyo kominikasyon 5 7 chajè tou ranpli ok non men kisa an rezime komisè M arete yon sitwayèn, m arete yon nèg ki, yon moun ki fè jou e nwi, ki sou teren la. Men yon nèg ki gen zam nan men, k ap teworize yon popilasyon monchè. Se te, kòm bon nèg Esra Soya la, yon nèg pran Galido, e debake nan lavil de Nouyòk, fè de bal ase. Premye patrui lapolis k ap pase a, l ap met bal sou yo. Jodi a la, tout nèg k ap di w konsa ke Ayiti siyen kontra avèk lòt peyi pou kesyon dwazimen di yo wi men epi yo debake etazini yap fè gang yo etazini pou yo si yap tounen menm kadav yo yo pap jwenn menm kadav yo yo pap jwenn ok donk kite nou pap lage peyi a ba nèg yo fòk nou kontinye batay pou kite fredi a pou l tounen vin envesti nan peyi w paske dyaspora yo ka bay djòb nan peyi a jodia m garanti w ou wè dyaspora vre. Waw. M gen yon dam kem li avèl ki rele Marilus men dam sa ta renmen tounen men biznis li ap mache an ayiti gen anpil lòt moun kem pale avèk yo biznis yo fèmen wi men lè biznis moun sa yo fèmen men ki tip moun sa yo rele kijan ou ye yo. Ou kòrèk. Dim nan kijan ou ye yo. Donk jodi a fòk nou kontinye batay pou dyaspora retounen vin envesti nan peyi l vin fè lekòl vin fè inivèsite vin fè makèt vin fè restoran vin fè ponp gazolin. Sa n te tande di Wom, jodi a la andedan imigrasyon, Mayisyen a vin pou l antre avèk pil ajan sekirite l yo, piske nèg yo azam. M di nèg yo p ap antre, se sèl polis nasyonal la ki gen aksè antre nan perimèt pa m nan azam. Ou pa polisye, ou pa ka ou pa ka pwogrese sou komisè gouvènman zam ou nan men w. M pa konn ki misyon ke w gen. Nan nan kare pa m nan, ou nèg ou pa ka vin di m se otorite, ou se iks, ou se ygrèk, zam ou sou ou. Aye m pa sou Sen Louvèti mwen menm. M p ap reponn a randevou nèg lè fini pou ekzekite m. Enben, komisè, non, e, wi. Yo gen enstriksyon sa a. Kèlkeswa nèg la, depi ou pa polis nasyonal, depi polis nasyonal la, ti mesye veye krèm, ti mesye jip moum yo wi, ti nenit nan kap travay yo wi, ou se yon polisye, ou sot nan yon lòt jiridiksyon, mwayennan ou ka toujou idantifye ou, ou di bon, e, e, ou gen CJA, men mwayennan nèg yo ap kite zam. Depi w ap travay kòrèk, peyi ap avè w. Donk, malgre gen divèsyon, gen anpil detraktè k ap di de koze, men mwen menm, otan de fwa nèg ap fè sa k pozitif nan peyi sa a, m oblije kore l, m oblije sipòte l. Si l nan deriv, m ap denonse l. Men depi m wè jiskaprezan l ap kenbe liy li, m ap map sipòtel paske ayiti gen trop vagabon li pa li anormal jodi an pou chak kote ou pase son chèf gang kap fè la lwa son chèf gang kap deside son chèf gang ki konnen eske ou ka domi eske ou ka leve li pa normal fòk gen moun e gon bagay ou renmen di ou atake bandi a ala oteur de ses actes e son verite merci komisè. Pakè nèg paka lonmen nonm nan sa sa sa rad sa nèg paka lonmen nonm ladanl nèg paka lonmen nonm nan bras ou nan kèw bon nèg bon bon note ou apòte defi vin la rete sou radyo a di mèsi bon li te apòte yon yon yon respè pou komisè Muscadin oubyen pou yon zanmi komisè Muscadin. Bon, m poko jwenn, okontrè, okontrè, m te jwenn yon grenn moun ki te temwanye sou kesyon tè, okontrè li di se gras a ou menm ki fè yon nèg pat vòlon tè l nan sid peyi Dayiti. Donk sa se yon bon temwayaj ke m te jwenn nan sans sa bro. Sa se lè m te Okay. E se si nou sot peyi a nèt komisè Muscadin pa gen oken tèren ki enregistre ni sou non l, ni sou non pitit li. Ok? M pa gen bagay konsa. Bowo gen lajan mache tè sa yo. Ayisyen ap vann 20, 40, 50 mil dola ameriken nan peyi a. Afab, nou konprann nou gran timoun wi, nou gran timoun. Antouka janm di an se ke mwen menm. Ou matize gen yon telefòn. Fòn toujou nan kesyon eleksyon avèk 21 pousan patisipasyon an? Gade bon ki ki. Fòn chanje reyalite sa. Men ki lè nou ka chanje sa? Fòn ranpli kondisyon pou reyalite a chanje. Ki lè ou va chanje l? Enben se goumen pou n goumen. Nou pa ka aksepte fòm bagay sa k ap fèt la la. Non, jodi a n ap pale de yon peyi ki pa fonksyonèl ditou mesye. Yon sitiyasyon dejenere wi. Eske w wè gen volonte pou chanje sa k gen la? Men la deja anndan Pè Masenadout. Pa genyen. Gwo videyo la m pral voye l ba ou la. Se 20 blende k an pàn nan lapolis la wi. Yon gwo enfòmasyon w bay la. Gade msye. 20 blende an pàn? 20 blende an pàn nan lapolis la. An pàn kraze. Oh son gwo enfòmasyon. Gade misye. M pa voye video a pou wè. Non men mwen menm m patap menm m patap menm Etan ki ki lè ki lè kòmsi nap depi nou te depi nap etann ke fò pa gen ti lapli menm fò pa gen izo menm fò gen lemò sonjou menm menm menm epi se lè sa m pral nan eleksyon. M pa kwè n ka fè eleksyon avèk moun sa yo. Non m pa menm bezwen rive la. Alo alo louko e map salye tout fidèl branche ou konnen ke depi lè a rive kanmenm fò pawòl geto fè entèvansyon e sijè wap debat la li konsène geto a louko sa wap di a la se yon pawòl ki vo pou mil an e map di emisyon jodi a ou pral pranl metel nan achiv ou gen pou retounen avèl ankò efektivman li difisil pou eleksyon fèt nan peyi sa. e nou nou menm nan geto a nou konside ke pou eleksyon te fèt ki te reyèl nan peyi a dwe pale de vis apre sa tout eleksyon k fèt dwe fèt chaje e m panse nan moman la sa ap sètènman enpòtan anndan geto a la gen nèg ki pap ka vle piyo nan geto a la. E gen nèg kap kap eleksyon ap fèt gen gen kandida yap kidnape nan geto a. Klè klè klè klè klè. Lapote a lapote nan geto a wi epi geto a fèmen sou li son kòb lap bay pou l soti deyò. Egzakteman. E sa w di a tèlman klè gen moun ki pap konprann si te rive nan faz eleksyon lè sa yo gen pou yo pran emisyon sa pou yo retande l e tout sa w di yo verite wi. Mèsi. Paske peyi a la poko ka gen eleksyon. Fò nèg yo konnen ke gang ki te gen lontan ant e 26 kouto ak e labanyè avèk modè kounye a e 2 gang diferan vle di e nèg yo konsolide lide yo y ap voye moun reprezante yo. Gang yo pran endepandans yo wa on. Sa fè lontan. Ya, sa vle di nèg yo, nèg yo, nèg yo kounye a e pa. Yo pa enpòtan yo pa patwon anpil nan yo. Apre ke l fin prezidan, li rele tout nèg pou l di tout nèg, depoze oubyen mouri. E sa fè gen de nèg ki te fache, gen de nèg ki te rele anmwe, finalman sa k pase? Nèg ki depoze, nèg ki depoze, depoze, nèg ki mouri, nèg ki mouri, mouri, mouri, mouri. Se vrèman pa t reyalite. Tande, depi lè. 2006 w ap pale de Site Solèy, sètènman ki te genyen sitiyasyon ki te la. 2006, sa ki la kòm sitiyasyon, tande mò frè. 2006 tout lòt departement yo tap fonksyone nòmalman 2006 lwès la tap fonksyone òmi site solèy ki te toujou gen batay ki te toujou egziste a donk peyi a tap fonksyone jodi a son lòt reyalite totalman.